Bonjou bonswa sa depan de lè ou pral gade video sa e jan kèm toujou dil se ap toujou yon plezi pou mwen poum vin pataje ansanm avèk ou tout sa kap fè aktyalite nan peyi dayiti pouw ankouraje travay la se pwofite abòne kounya la menm si w potko fè sa e pa bliye aktive sim klòch notifikasyon an pou kapab resevwa yon notifikasyon de tout video ke nap poste yo deja nou di mèsi ak tout moun ki deja abòne e ou menm ki pral fè sa kounya la menm paskem konnen ou entelijan ou pap vle pèdi pwochèn video nou yo San pale anpil ann antre nan detay pou video jodi a. Eklezyas wi, Doktè Eklezyas Tanwèl ki ansanm avèk nou an liy nan kad dosye sa kote bandi rantre lakay li lannwit dimanch pou louvri madi an e yo touye madanm ni ki se Daphné Joseph ki gen 34 an wi ki te wi apèn genyen yon mwa depi l akouche. Donk li mouri avèk yon bal nan vant. Sa pase nan Bon Repo e se endividi avèk zam ki rantre lakay koup Pyès lan ki. vwazen pa soti, m tande yo siye baryè, nèg yo gen yon kesyon de siye elektrik kounye a se pwop pwop yo siye kadna w, siye baryè, pa gen ankenn solidarite nan zòn nan e lè madanm nan sòti ti nouris. M konnen l ka difisil men kanmenm nou wè ou mete gason sou ou pou w pale ak nou yè e n espere ke maten an w pral fè l menm jan pou w eksplike nou ensidan sa a, sa ki pase, sa ki rive lakay ou lannuit dimanch pou louvri lendi. Egzakteman. Bon, kòm enfòmasyon m te deja bay sou radyo a, nou rete nan zòn Bon Repo, se Wozanbè 2. Mwen gen yon klinik nan zòn nan. Nou gen anviwon dezan depi nou louvri klinik la. Donk, n ap bay popilasyon an sèvis. Moun ki gen kòb, nou ba yo sèvis. Moun ki pa gen kòb, nou ba yo sèvis. Mwen te etidye an Repiblik Dominikèn. M te toujou gen yon pasyon pou m sèvi peyi m. Malgre m vwayaje, m al Etazini, tout fanmi m konseye m rete. Zanmi m konseye m rete, donk m te kòmanse fè klinik mobil. M tèlman wè gen de ka, gen de nisesite, m dakò pou m retounen vini nan peyi an, mwen fè sosyal e m vin rekoni va Leta ayisyen, m louvri klinik la. E depi l ap fonksyone konsa, tout moun kontan, men ou konn depi w nan kominote w ap bay sèvis, se pa tout moun k ap renmen w. E mwen te sibi yon premye menas. m ta ka di yon tantativ de kidnaping ke l te ye, yon roumè de koulè nwa e plak transpò pasaje ki te vini devan klinik la ki rele mwen yo di m yo gen yon ka pou m ale m pat vle sòti m di moun yo fè m konnen kiyès egzakteman yo di m non se ale pou m ale. Yo site m non m nòmalman, e bon kòm peyi a gen anpil ensekirite m pa chwazi pou m deplase. E depi lè sa a, m pa janm wè moun ki t ap chèche m yo ankò. Sa gen anviwon si mwa. Donk, dimanch lan, te gen yon dram ki te pase nan Kwadèboukè, nan zòn Meyè. Bò zòn midi, se toujou menm dimanch sa pou louvri nan lendi. Bò zòn dezè, tan m ap dòmi, paske mwen menm je m pa t klè, se dòmi m t ap dòmi, epi madanm mwen konstate mesye yo gen tan fann mi, paske baryè a gwo, yo gen tan rantre nan lakou an. Yo konn chanm kote m ye a, paske klinik lan, se nan yon gwo kay mwen fè li, m tou abite. nan espas la e gen yon lòt gwo kay nan lakou an tou. Donk se moun ki konnen ki konnen chanm pèsonèl mwen. Epi zam nan pwente nan fenèt la e yo di madanm mwen, Reveye mesye a, fè mesye a soti vin jwenn nou. Zam nan, lè madanm nan reveye mwen, mwen wè zam nan pwente sou mwen. E donk nou fè dilijans, nou kouri paske kay la gwo anpil, nou rantre nan twalèt lan. Letan nou rantre nan twalèt la, nou tande mesye yo k ap kraze mi, k ap tire, e pa de bal. Bon, yon seri de bri m pa ka imajine tèlman zam sa yo fè gwo bri. Men se yon pakèt moun. Donk, etan nou kache nan twalèt la, nou wè mesye yo, y ap fè dilijans pou yo rantre paske yo kòmanse siye fè, fè tout estrateji yo nèt. E madanm mwen gen anpil kouraj. Li di finalman cheri nou pap ret mouri anndan mwen te gen yon ti pitit ansanm avèk mwen e pitit pam nan e plis yon bebe anviwon 1 mwa donk madanm mwen kouri sot deyò lòt la lòt demwazèl ki ansanm avèk mwen kouri sot deyò avèk ti pitit pam nan tou l gen 8 an sak pi gran epi m kouri sot deyò tou. Donk nan kouri sot deyò paske madanm nan di l pap ret moran dan mwen menm m gentan e bon m ta di Bondye e pran mwen l kache m yon kote pou de rezon de sekirite m pap di kote m te ye epi mesye yo pran madanm nan malgre yo wè li gen yon timoun yon mwa mesye yo yo egzekite madanm nan e lè yo fini egzekite madanm nan. Lòt demwazèl ki te avèk mwen an y ap chèche, y ap chèche, yo di, Bay doktè a, bay doktè a, bay doktè a. Paske plan an, se pa t kidnaping ke l te ye, se egzekisyon ke l te ye. Mesye yo fè, yo kòmanse tire a dezè, twazè, prèske katrè. E gon kote, mesye yo tèlman gen de strateji, gon kote mesye yo rive, yo fè anviwon trant minit poz pou yo kapab idantifye si m kèk kote pou m sòti. Ti kote m ye a m pa soti m rete la yap tire map gade reflè bal yo limyè mesye yo gen pwojektè mesye yo tèlman byen ekipe m ka tande tout sa yap di e demwazèl ki t ansanm avèk mwen an li di m konsa ke gen youn nan mesye yo ki pat genyen zam nan men l se kòmandan yap rele l kòmandan se li menm kap egzekite sa li gen yon telefòn nan men l ta sanble l gen li gen foto mwen e gen yon moun. Kap pale ansanm avèk li, kap dil konsa men sa poul fè men kisa poul fè. Kap pale avèl nan telefòn. Egzakteman, kap pale avèl nan telefòn, men li menm li pa gen zam. On moun kap diktel men kisa poul fè, men kisa poul fè. E sa ki etonan an, kote madanm mwen mouri an, gon lòt kay nan lakou an, se pa nan kay kote klinik lan ye a, nan chanm prive nou an, yo jwenn madanm mwen. Lè madanm mwen kouri soti, gon lòt e kay nan lakou an, madanm mwen gentan rantre nan kay lan, malgrel fèmen pòt la, mesye yo siye, yo rantre. Donk. Se yon plan ki byen planifye paske m di w se yon gwo lakou ki gen 2 gwo kay ladan li e lòt kay la gen lòt moun ladan li. Eske andwa sa a Doktè Nwèl e kote nou ye nan Rosenberg lan se yon andwa izole oubyen gen anpil kay nan anviwònman an? Non, non, se yon andwa ki plen moun. Non sèlman se yon andwa ki plen moun, nan lakou kote nou ye a gen lòt moun tou. E ki temwayaj vwazinaj ba nou? Pwobableman yo ka pa t sòti, men gen bagay ke yo wè. Èske ki jan nèg yo te vini? Èske yo vin nan machin? Konbyen yo ye konsa? Alò, m sanse gen yon temwen. Jan m di w la, m gen yon demwazèl 13 an ansanm avèk mwen. Li te viv tout sèn yo nèt. Paske li menm yo pa tire li, men yo pa kite l gade. Lè l te tante gade mesye yo, yo ba l yon kalòt. men li menm li viv tout bagay yo nèt paske se li menm ki te kenbe bebe yon mwa a. Eske atak la se yon atak ki te vize w dirèkteman oubyen pou te kidnape w e eske se aksidantèlman madanm ou pran bal la? Non, non, si se kidnape, yo te ka pran pitit mwen, m gen yon pitit 8 an, oubyen yo te ka ale avèk madanm nan lè yo pa jwenn li. Plan an se te egzekisyon ke l te. Egzekisyon ki te vize w dirèkteman. Dirèkteman. A wi. Eske kounye a. Emisyon Polis sa ki, sa ki etonan an, mesye yo retounen paske lè yo fin fè tout bagay sa, mwen menm, mwen rete ak ouvèti yon espas. E lè yo fin fè tout bagay sa yo nèt, se lòske l fin jou m soti. M tande polisye te vini, te gen replik ant yo men e polisye paske tout zòn nan nèt te gen bri ladan l. Donk lè polisye vini malgre polisye yo vini tout lè polisye yo vini madanm nan potko mouri paske kote m ya m ka tande sa kap fèt m pa ka wè men m tande tout bwi m tande pawòl kèk pawòl mesye yo ap di donk etan tout bagay sa ap fèt mwen menm m nan yon espas apre se lòske l fin jou nèt pi atè bout chòt sou mwen m oblije m sòti m al nan yon espas bon gen anpil moun ki wè m yo panse m fou. E apre, sa ki etonan nan espas kote m ale a, e nan apre midi mesye yo, yo retounen vin chèche m ankò. Donk, e sitiyasyon yo vrèman konplike pou mwen. Imajine, m gen yon timoun. Yo retounen vin chèche w nan espas kote w te ye apre yo fin e tiye madanm nan? Manman madanm mwen nan yon sitiyasyon m pa konn kisa pou m fè paske e son sèl pitit fi l te genyen. Se yon sèl pitit fi l te genyen. Li menm tou, li te ka mouri paske l ap viv ansanm avèk mwen. Men li te gen yon bagay li t al fè, li pa gentan rantre jou swa sa a. Men l ap viv ansanm avèk mwen tou. Donk, timoun nan, li enkonsolab. L ap pede kriye paske manman an di fè alètman. Mesye yo retounen dèyè m. Tout bagay nou gen nan kay la, nou pa ka retounen paske yo di detanzantan gen de vizit k ap bay. Donk, s on klinik mwen envesti. Tout sa m genyen ladan li. Menm yon goud m pa gen sou kanè m paske sa ki te priyorite pou mwen se biznis lan. Apa m envesti nan biznis lan ansanm avè m, m pa ka menm al rekipere bagay yo. Menm minimòm nan m pa ka, m pa ka menm al rekipere bagay yo. Aktyèlman madanm nan nan mòg e mwen menm ansanm avèk tout bebe a, manman madanm mwen avèk ti pitit mwen an, Non espas se nan tache nou ye. Eske se nan retou w lan lapolis te kwaze avèk yo pise yo te di te gen echanj ant yo menm avèk lapolis? Echanj lan lòske gen anpil bwi polisye yo tande men se pa nan sans ke popilasyon an ki fè bwi donk se vre zòn nan gen anpil moun donk ou konnen tout moun pè. Sa kapab rive gen moun ki te fè bri tou m pa tande l paske m te an eta de chòk epi gen anpil bri tou donk m pa konnen anfèt men a ma konesans m pa konnen popilasyon an te fè bri. Ok, retou mesye yo vin fè a la rechèch ou an, kisa moun nan zòn nan di piske lapolis te deja okouran madanm ou mouri nan kay lan e menm nèg sa yo kase tèt tounen Kisa moun nan anviwònman ou yo di ou? Kouman yo retounen? Yo retounen an chango? Yo vin avèk machin? Yo te konbyen? Non, non, yo vini kòm dè sispèk. Detanzantan yo wè moun k ap bay dè vizit, dè enkoni k ap moute desann, k ap bay dè vizit. E kounya kote premye pitit ou ak te nan kay lan e eske kay lan vid kounya pa gen moun nan kay sa menm? Pa gen moun nan kay la yo pran tout sam genyen nèt aktyèlman nan espas kote m ye a m pa gen pyès nan menm yo pran telefòn mwen laptòp mwen tout bagay nèt je suis depouvu de tout. Doktè Noël di nou non e ou di ke. Te genyen nan moman ou nan klinik ou te gen moun ki te vini ki vini yo bezwen ou pou al fè w yon pou al fè entèvansyon pou yo moun sa yo daprè ou menm kòm zòn sa li antoure de gang nan blòk kanaran èske se ta on gang ki ta blese nan operasyon avèk lapolis nan echanj de tir yo te mennen w pou ta l trete e ki fè ke yo gen dan sa kont ou? Men rezilta. Ela map rive avè w. Enplante yon klinik nan yon kominote gèrye ki ap bay sèvis avèk popilasyon an. Poukisa yo rete inaktif konsa pandan tout entèvansyon sa yo? A tèl ansèy, bandi yo gen dwa retounen ankò malgre yo fin tiye madanm ou. E papa pèp, de 2, imajine de 2 zè jiska 4 è mesye yo la. De dezè jiska katrè, te gen yon matla nan lakou an, mesye yo boule matla a pou yo kapab fè ekleraj. Mesye yo te gen de pwojektè nan men yo, y ap chèche m tout kote. E kote m ye a, yo flache. Donk, Bondye nan gras li, li kenbe m toujou pou m te kapab bay temwanyaj sa, pou m te kapab kontinye preche levanjil tou, paske nonsèlman je si medsen, men je si pastè osi. Donk, Bondye te vle m kontinye viv toujou, paske mesye yo flache m. Mesye yo tèlman byen ekipe. Son ekip yo vin avèk pwojektè, yo vin a bagay pou yo siye donk se yon misyon ki te byen planifye pou yo te egzekite w. Ou pa gen dout sou yon evantyèl konplisite nan pwòp anviwònman w ke w ap bay sèvis lan? Dòk, Sa, m pa ka konnen li paske anpil fwa w ap fè byen, ou pa konn moun ki renmen w, ou pa konn moun ki rayi w, pafwa moun ou fè byen an jalouzi kapab pran n tou, ou pa janm konnen. Donk kounya ou gon bebe yon mwa nan menw madanm ou nan mòg klinik ou kay ou abandone se sa. Tout bagay sa yo nèt menm menm ale m pa ka al nan espas la tout bagay yo nèt la e m pèdi tout tout pyès bon m pa konn si yo pa pran tout pyès mwen paske tout sa m te gen nan yo yo vann ale di tout bagay nèt. Ou pa al nan komisarya ki pi pwòch ou a pou mande akonpayman lapolis pou w pa abandone kay ou, doktè. Sèlman, Jeff, lè sitiyasyon an fin pase a, m te tèlman sou chòk, jiskaprezan, fò m di w m pè, pske se kòmsi m ap viv bagay la. Donk, gon seri de zam k ap tire, jiskaprezan e ke m ap pale avè w la, se e polisye yo te vini, jij, jij de pè vini, yo fè de konsta. Yo te leve madanm nan, men mwen menm pèsonèlman m pa t kapab, m pa t kapab, m pa t kapab ale nan komisarya a. E m pa kwè m ap kapab paske zòn nan son sèl ti pa, son sèl ti zòn nan li, ou konprann. E pou jan mesye sa yo te ame an, bon w ap gade menm lapolis, imajine w byen mesye yo sa yo fè dimanch lan avèk yon enspektè. e kiyès ki pa vilnerab nan popilasyon an. Donk, m te, m te rele sou radyo a maten an, premyèman pou m te kapab pote dèz eklèsisman, paske gen anpil moun ki te panse se kidnape yo kidnape mwen. Non, yo pa t kidnape m, e plan an se pa t kidnaping ke l te ye, se egzekisyon ke l te ye. Lòt bagay m rele tou, donk si gen kèk fòs viv nan popilasyon an ki kapab ede nou paske pyès mwen m pa m sanse m pa gen anyen menm ditou ditou kounye a e espas la fèmen e m vle viv donk imajine aprè tout sakrifis, tout mizè mwen menm m pase, paran m pase ansanm avèk mwen e klinik la se pa mwen menm pèsonèlman ki fè l e paran m ede m fè l bon. Papam, tout envestisman an la kounya aprè dè zane detid bon men rezilta e franchman m rive nan yon sitiyasyon m pa pa konn kisa pou m fè anfèt donk e mwen konnen genyen dè enstitisyon ki la pou ta e m kwè nan leta peyi m tou malgre sitiyasyon rive nan nan eta sa m kwè nan leta peyi mwen. M te deside kite yon sektè e lontan m te toujou kont tout pwofesyonèl k ap travay nan peyi an k ap kite peyi an. M te toujou di yo non, e fòk gen moun ki rete men mwen menm m te pran kouraj mwen a de men m te di m pa p pati. M te di se la m ap rete. Se nan dènye jou k pase yo la m gen zanmi m ki vin kote m. Donk premye pitit fi an se pa pitit dam nan, se pitit pa w. Se pitit m, nou marye, nou marye. Nou gen pitit nou ansanm, premye a gen 8 an, se Naomi Joseph, e se Naomi Noël, alò se Daphne Joseph, dezyèm nan se Samuel, se li menm ki ap vin fèt. Ok. Enben dakò. Se. Nap mande l lanse yon apèl avèk otorite kèlkonk, antre gimè, si ta gen yon akonpayman, e ta sipoze gen yon akonpayman, paske ap gen entèvansyon l lan la pou malfra yo, paske y ap fonksyone an tout enpinite, ou tande yo retounen nan zòn nan, e l gen pyès enpòtan sa. Exactement. Ekoute m ya se nan yon espas. Se nan espas e pou nou te sòti se avèk anpil difikilte menm machin mwen genyen e machin nan rete nan espas la m pa konn kisak pase donk se nan kamyonèt m te oblije sòti de manyè makiye paske menm moun ki te resevwa m nan tou m te bezwen pwoteje fanmi sa tou paske se. Se nan zòn nan nou konn reyalite yo. Bon, n ap mande avèk Direktè Jeneral Lapolis Nasyonal lan, donk, pase dè enstriksyon fòmèl avèk komisarya Bon Repo a ki pi pre yo. Donk, mete yon efektif disponib, li ta mat 2 polisye pou kapab fè yon ti virewon detanzantan devan rezidans lan, an atandan ke pou yo akonpaye doktè lan pou l retounen lakay li al viv avèk rès fanmi l. Medical clinic. Dako. An tou ka, si gen de otorite ki ta remen antre kontak avek Doktè Noël Ecclesias yo kapab kontakte nou ke nan ap pataje. Mèsi anpil Doktè. Dako, mèsi. Nan ap kapab pataje kontak yo. Alò, Gary, se refleksyon sa nan ap fè la. Ou menm ki gen yon volim kob, k achte zam nan diaspora, minisyon ou voye an Ayiti epi wap tande ka sa a. Epi maten an ou konfòtab e wap mennen pitit ou lekòl, nap pale bon ti anglè nou, nap fè bèl mizik. Men yon lè, lè ou wè timoun sa a rete nan sizyèm etaj epi li plonje kò l anba, ou pral di e pèsekisyon? Ou pral di se, ou pral vin bay lwa manje an Ayiti di se lakou, se nan lakou a yap anmède? Men se kòb sa a. E se sa m t ap di maten an. Ou menm ki gen yon mandouran nan fanmi w, yon senkyèm kolòn, yon kat make. Bondye pou ou, lajistis, lapolis braka ak li nan yon brakaj. Epi w pral bay kòb anba pou libere l? E se li k met doktè a nan sitiyasyon sa a. E l ap mete w nan sitiyasyon an tou. Paske lè l pa jwenn etranje pou l kase ponyèt pou l brake, se nou menm ankò l pral fè brake. Li p ap vin dirèkteman. Bon gen defwa l ka vini tou l maske figi l. Ou pa tande ti gason yo te kidnape a. Se se neve moun yo. Yo peye lekòl, peye tout bagay pou misye. Kap mennen timoun nan lekòl. E li k fè kidnape ti gason an. Ou ti bagay ki te pase 3 me an. Ou pa tande temwayaj misye nan dcpj. Sa vle di yon kat make nan yon fanmi. Lè lapolis kwaze ak kat make a. Se bay polis la yon ti kòb anba pou frennen l pou ou wi. Pou elimine vye zèb sa a. Donk ka Doktè Noël Ecclesiaste ki se medsen jeneralis ki pèdi madanm ni Daphné Joseph nan kondisyon sa a, ki gen 34 an, apèn akouche, donk ki te yon timoun yon mwa. Raple nou ka Doktè Mackendy Guerrier, zanmi nou ki te resevwa, wi, ki te resevwa bal 4 desanm 2021 e ki t al mouri 12 desanm an Repiblik Dominikèn, donk ki te trè jèn. eh nan trantèn menm jan avèk doktè Eclesias ki pèdi madanm ni la donk se de pwofesyonèl e ke moun yo ap detui nan peyi an donk ou ap mande ki kote sa prale. N ap eskize oditwa yo devan emosyon nou sètèn fwa Guerrier se jan de ka sa yo atèl tèlman nou resevwa yo nan radyo a depi yo epegle on moun ki nan konivans de mèch avèk kriminèl bandi de gran chemen kin achte zam, minisyon etc. Ou wè nan men kont yo konsa wi. Wa konprann zanmi oditè. Lè yon entèlektyèl, yon moun al lekòl, li fè tout sa sosyete a mande l. Ou wè se li k konn ap dekonseye moun, jèn nan fuit masiv nan kou e e fuit e e ke e yon bann jèn boure de konpetans, medsen, enjenyè, avoka ap kouri kite peyi a. E li menm ki konn ap di yo fon ti rete gen espwa toujou. Epi poul lakay li sèl krim kel fè l aprann metye l al nan inivèsite li mete klinik o sèvis popilasyon an pandan l andan chanm li e nèg ap siye baryè lakay li katouch ap tante pa gen okenn solidarite nan menm zòn l ap bay sèvis la ye sa se yo antre yo siye baryè yo ouvri pòt madanm al kache nan douch madanm nan di ann pot tèt nou madanm nan pote on mwa nouris Yo tire madanm nan Kounya la yon bebe Mwen menm mwen menm Guerrier m ap di w sa M blese nan lang m konn gou san M toujou di l la Afeksyon m pou papa m s on bagay anraje Ou konn pou sa m ogmante volim afeksyon an Manman m mouri M te apèn gen ennan edmi Gran frè m polisye a Papa m di l Gèlè paske manman m ta pran Timoun yo fèt rapid Gran frè m te gen dezan Tit sè m ki ap mennen bak La Vision d'Aigle Hotel te gen sen mwa. E nou konnen an pwovens, se travay latè pou latè remèt ou. Lè lapli pa tonbe, ou pèdi tout sa w te envesti a. Papa m pa ka al travay twa timoun nan men l. M apral vin konprann peripesi papa m nan. Se lè m fè detwa mwa avèk Bobison nan menm wi. Epi Bobison te kòmanse mache, li te kòmanse pale, etsetera. M wè. Nwit dè nwit san somèy m oblije rele travay mwen m di m pran konje m pap kapab m pa bay detay la fami wap leve nan nwit wap chanje kouchèt sa vle di tout bagay sa yo ede w konprann reyalite lavi an dèfwa tou konprann madanm ou davantaj Guerrier paske lè yon fi ap pote yon timoun se pa yon mens afè wap pèdi nwit ou kwè lè w pral dòmi an ou wè l met 2 pye sou tèt ou ou wè l pipi sou tèt ou. Kòman sa vle di? Sa vle di ke pou la yon bebe yon mwa epi lap planifye antèman, klinik lan fèmen, li pa ka al lakay li, lap fè la desant ka moun, yon leta ki gen jistis, ki gen lapolis, kouman pou n fè lè n vin dè mikwo a nou pa deraye sou pil malandren sa k rele tèt yo otorite nan yon peyi? Ou wè bandi yo, yo tèlman nan konfò yo, yo fin fè krim nan e y ap tounen sou zòn nan pou yo chèche misye pou yo elimine l. Epi m ap peye taks, yon pil nèg ap fè bri nan tèt moun, kòtèj pasi pala, nan ki sosyete nan sosyete sa? E ou gen dwa wè vrèman la al pèdi avwal lan kay lal te envesti fè a e sa fè nou mande si lapolis la ankò egziste direktè lapolis pase des enstriksyon rapid vit avèk komisarya bon repo a pou malere a pa pèdi sèl sal genyen an ki se espwa timoun yo demen. Wi men se pa yon kote li ka retounen al viv. la se difisil wi se li k pral deside men bon avèk kisa se la rezidans li ye se la biznis li ye tou wi men kòman l pral viv la pa gen kap pwoteje l la fè pa gen rèl si yo fin non ki pwoteje sa zanmi ou panse polisye pral rete avèl pandan tout vi li fè Poukisa m pa pase pase pandan 2 jou epi aprè sa yal yal an pandan yap fè vire won epi yap chèche pete zizye malandren yo vakabon yo yap fè pete fyèl yo grenn pa grenn epi non sèlman doktè nou menm ap gen trankilite l moun nan zòn nan ap gen trankilite l alò lòt kote lòt kote ou pral voye l la e sef lòt kote a sef. Konprann? Aprè sa lapolis al fè rote. Wi menm kelke jou a nèg yap rete yap yap yap fwetye anba vantyo. Hein depi yo wè gon vizibilite. Se yon sitiyasyon konplike ke pèsonn moun pa ta dwe viv. E vwala, se te tout sa nou te pote pou ou nan videyo jodi an. Mèsi dèske ou te gade videyo a jiska lafen. Pa bliye like videyo a, abòne epi pataje videyo sa avèk yon zanmi, yon fanmi pou ankouraje travay la. Mèsi, se te yon plezi. Nap kwaze nan yon pwochèn videyo. Tchao!